Medam mesye byenvini sou Inyon 109 jodi a nou pote yon lòt videyo pou ou ki pral pale de afè jistis se mesye Claude Joseph ansyen chanselye ayisyen ki ap reponn kesyon lajistis kounya menm pandan nap pale avè w la e nou wè kòman peyi a fonksyone se yon bò depi w nan lòt bò yo ka rive sou w rapid vit nan afè jistis nan peyi dayiti se konsa jodi a la yo konvoke misye nan pou l al reponn kesyon devan jij ki ap ankete sou afè lanmò prezidan Jovenel Moïse la, èske sa pral bay yon bagay serye, èske se misye ki ale pou li ede vrèman pou l ta di men kòman prezidan an mouri paske misye te vrèman nan kòmand tou lè prezidan an te la, se misye ki te chèf diplomasi, se li menm ki te premye minis AI tou. E m pa konnen eske misye gen anpil bagay pou l al di oubyen se rele yo rele l pou yo entimide misye oubyen pou yo ba l presyon. Nou pa konnen, tou sa n ap suiv pou n wè kòman sa e sa pral dewoule nan lari Pòtoprens. Misye tou debake avèk bann rara li Ou konnen kòman peyi a ye, e si ou menm ou an afè avèk lajistis, ou gentan konnen nan ki bò ou ye, paske misye menm deklare li menm li se nan bò opozisyon an li ye. Sa vle di sa k fè m panse yo rive sou misye rapid vit tou, e lajistis gentan rele misye pou l vin reponn pakèt kesyon, sesi sela, e m pa konnen kòman sa pral fini, so de tout fason, n ap kite w gade kòman anbyans lan te ye nan lari Pòtoprens jodi kounya la menm n ap pale ansanm avèk ou a, ann kite w suiv. Anpil moun ki avèk mayo, mayo sa yo sou yo ou kapab li Yo rele m Ti Klod pa pè chay, Ti Klod pa pè chay Nou pa pran nan entimidasyon Bon se kèk bagay ke nou ka li sou mayo nou wè sou kèk patizan ansyen Minis afè etranjè la n ap pale de doktè Claude Joseph e n ap raple ki prezan pou kouwè li la nan nivo e lekòl majistrati la misye se pa nan palèdjistis pòtoprens pozisyon an l ap fèt pou rezon ensekirite nou konn sa. Doktè Claude Joseph, Doktè Claude Joseph ki prezan devan lekòl majistratu la pou kapab vin pote sipò avèk li nan kad odisyon li. Donk nou te vle pèmèt nou swiv kòman anbyans lan li menm li ye deyò a. La nou nou deyò a. Nou deyò a. Nou ka wè kòman sa ye nan lakou Pòtoprens jodi a la menm nan moman n ap pale avèk ou a se patizan Claude Joseph yo ki akonpanye misye pou l vin reponn kesyon lajistis e nan kesyon e afè lanmò prezidan Jovenel Moïse la ki fè nou trè mal epi misye di li menm li p ap pran nan entimidasyon se poutèt sa l debake an chango a tout bann li ou wè vrèman nèg yo konn jwe bon kout tanbou bon rara nan lari a E ou wè malere yo vrèman yo akonpanye misye nan yon sans, m pa konnen nan ki sans, ki sa k pase mayo sou nèg yo, nèg yo gentan mobilize mayo tout bagay sa yo, epi pou vin reponn kesyon lajistis, misye li menm li di li pap li pap fè wout pa kwochi, l ap vini drèt sou jij la, se sa l fè l debake an granmoun, e ou wè nèg yo mobilize, bon de tout fason. Se te Union 109 ki te pote kout video sa pou ou, nap mande w si w poko abòne a chanèl la, abòne, like video a, pataje l avèk lòt zanmi w. Kanta mwen menm, na kwaze pou yon lòt lè, pou yon lòt video. A la pwochèn!